Daprè premye eleman enfòmasyon yo, ebyen plizyè moun ki te nan zòn sa a ebyen ki resevwa bal, bal konkouri la, ou kapab gade avèk nou zanmi oditè entènot konkouri la menm pa kòk lapolis lan ou sot wè ki vrèman te onivo de pòtay Leyogàn ebyen li menm li kouri moute, ebyen bis sa yo menm ki chaje pòtay la. Nan nouvèl Ayiti a oken bandi pap gen plas li Ke l te Pyè ke l te Jak, politisyen ou ankò òm dafè, nèg k ap bay bandi zam, alimante yo ak minisyon, pèp la pral pase yo alefinitif e p ap gen anyen k ap rete, se popilasyon an sèlman k ap gen pouvwa epi devwa chwazi moun ki pou dirije l. Jodi a nou se samdi, ankò yon fwa, bonjou bonswa tout moun ki apèn retwouve n. Ou konekte Sofia TV 83, moman sa yo se moman pou m prezante w dènye bilan pou kwè l ye la nan operasyon lapolis deklannche nan Vilaj de Dye e yo deside pou pase Izo a lenfinitif, se pawòl sa k ap pale nan tout lari a, Vilaj la blanch, Izo bloke toupatou, Wè kouman yo pral mete boul mikwòb sa a anba kòd. E se sa m pote pou nou nan nouvèl la jodi a. Se moun afè ti vi bon nou bay kredi e ki pral ban nou tout enfòmasyon konsènan sa k ap pase nan Vilaj de Dye. Yo ta fè konnen se yon kòmando ki deplwaye e gen de snaypè tou ki ta deja sou plas. Pa gen wout pa bwa, se lanmè a yo bare, Izo pap ka chape poul ui e yo fè konnen tou ta sanble Izo ta pran 3 bal nan operasyon sa ki fèt pou Kwèlyela, Vilaj de Dye. An nou antre nan detay enfòmasyon yo nou pral tande sa kap pase pou Kwèlyela, men kite m di n abòne avè n, pataje videyo a ak yon lòt zanmi, moun kap tande, moun kap swiv kapab pote enpresyon pa yo, kisa ki ta dwe fèt. Nan kad operasyon sa yo lapolis deklanche e Frantz Elbe sanble ap tou pwofite moman bwa kale a pou yo tou pase men pran Izo, Ti Lapli ak tout lòt bandi ki nan zòn Bisantnè a pou jodi a. Rete ansanm avè n medam mesye plis detay ap vini nan lòt videyo e nap swiv aktyalite sa a kèlkeswa jan sa ye pou n fè ou konnen kisa kap pase nan Vilaj Dedye kote yo ta fè konnen Izo ta pran 3 bal nan moman nap pale a. Kòman sa ye medam mesye nan vilaj eske izo pran bal ebyen ansanm de pwen sa nou pral gen pou nou devlope pou ou e sanzoubliye jodi samdi a la medam mesye gon bagay k anonse la sèl bagay nap mande a chak grenn oditè rete fokis rete branche rete veyatif sa de moun ap fè bon ti vi ebyen nou konnen. Chanèl moman ebyen nap enfòmew a tan a lè men pou moman nap pale la sa kisa ke nap fè nap eseye konfime ebyen a ki nivo eske eske se vre ou pa izo pran bal pa bliye menm jan epòk menm jan epòk chèf gang ti makak te pran bal ebyen nou se premye chanèl youn nan premye chanèl ki te aprann nou sa e lòske ti makak te tonbe nou se premye chanèl. Aprè lòt medya yo te vin rejwi, te vin relaye sa n te vin di, enben nou konnen nou menm nou pi nou pi lwen, nou pi fon, enben n ap kontinye enfòme w de aktyalite a. Enben nan moman n ap pale la a, menm jan n te deja di w, Vilaj de Dye li fè objè de atak pa fòs de lòd yo. Lame Dayiti e plizyè inite spesyalize pozisyone yo jan ke n te deja di w, Ebyen jiskaprezan yon prezans polisyè ki antoure ebyen ni devan ni dèyè vilaj de Dendou ni devan ni dèyè sou lanmè a ta sanble genyen jisteman prezans ebyen lamarin ayisyèn e devan genyen egalman ebyen plizyè cha blinde kap mete plezi alò sak fè n pa di w sak fè n pa di w agoch adwat paske nou sot verifye zòn bò achiv nasyonal. Zòn bò e tele zòn bò e edh nou wè pa genyen e cha blende ki pozisyone zòn sa yo e nou wè zòn bò site menadèt pa gen cha blende. Wi alò e n ap evite bay twòp detay mèsi Jimmy men nou kapab di jiskaprezan nou limen pwojekte nou anndan vilaj èske finalman lapolis popilasyon an atravè mouvman bwa kale sa ap resi mete ap resi kraze gang vilaj de Dye a? ki li menm sinome 5 segond menm jan yo sot fèl pou gang ti makak la ki li menm deja anba tè ebyen nou wè okazyon koz okazyonèl pa bliye batay la gon koz okazyonèl gen koz pwofond nou konnen koz okazyonèl batay sa moman bwa kale sa se anviwon 14 bandi ki ap pwodui nan sou tout etandi teritwa nasyonal la e kote ke deja anpil moun ki nan dyaspora an, anpil moun ki deyò peyi a e menm entènasyonal la oblije rete ap gade e blan menm blan an pa ka anpeche sa fèt, pèp ayisyen pran desten l an men ankò yn fwa n ap felisite chak grenn moun ki yo menm e ap rejwenn mouvman sa ki ap ankouraje mouvman sa. Menm si nou konnen gon seri de lòt, se sila yo ki se alye bandi yo, enben yo pa renmen sa k ap fèt la la e se sa k fè nou wè yo rete tris dè moun ki nan pouvwa an plas la. Men jiskaprezan medam mesye deja plizyè eko, plizyè depateman mouvman sa li menm li deja pran tankou depatman lwès, depatman nò, depatman latibonit, depatman sid, depatman sidès e sanzoubliye anpil komin, menm komin presizeman komin kafou. komin e sans oubliye e san ke n pa presize tout komin yo men yon mouvman di mi kap kontinye e pandan wikenn nan la ebyen gwo mouvman bwa kale a li anonse li anonse li jwèt la make san jwèt la make plis san pa rapò a sak kapab rive nan peyi dayiti donk ankò yn fwa kounye a la se di lapli izo ebyen lapolis vize ankò yn fwa e gen 95 pousan chans pou izo li menm li ta atenn de pwojektil Yon enfòmasyon nap eseye konfime pou ou sou peu de tan, ankò yn fwa nap envitew Dimy ebyen nan kad mouvman bwa kale a la ki lanse ebyen nap envitew Dimy kòm ap pase ti videyo sa pou wè kòman ebyen pèp la yap lanse slogan bwa kale nap gade kòman la yon pèsonaj ki manke dan ebyen li menm li pran lari nan plizyè santèn de moun yap kriye bwa kale bwa kale pa gen kanpe. Voilà e lè nap pale w de bandi ki tonbe se trè serye medam mesye anpil nan mesye sa yo tonbe e se pa jwèt la e nou te bon m konnen ke gen ti odyo sa ki ap fè le tour de l'actualité la pandan nap pale la nou konnen Guerrier Henri bò kote pa l ki te evidaman ki tap bay enfòmasyon e misye fè w konnen ke si Nan tandans, si fason nou wè popilasyon an ap avanse la, si fason ke nou wè lapolis ap avanse la, si tout bagay ale byen medam mesye, san pa gen twòp obstak, paske pa bliye nan jan de operasyon sa yo, se si e sèten fò nou atann nou gen polisye k ap blese, k ap mouri sèten. Men, si bagay yo avanse jan nan nivo y ap avanse la, selon Guerrier, disi lendi, nou ta dwe rekipere Vilaj. Nou ta dwe rekipere Vilaj de Dye. Bon mwen envite nou tande ti odyo a medam mesye epi pa la swit nap avanse paske nou gen anpil lòt odyo nou diw ke wi e sanble til ke e izo ta pran omwen 3 katouch e medam mesye omwen 3 katouch ke izo ta pran e sanble til se kouri kouri avèk li men avan sa ban nou envite nou tande sa. Si tout bagay byen fèt ant demen e dimanch, premyè edisyon fwa Bwa Kale ta sipoze fèt dan Vilaj Premye Me. Je repran, Si tout bagay byen pase menm jan a jodi a, nou jwenn samdi, dimanch menm jan an. Premyè edisyon fwa Bwa Kale ta dwe fèt dan Vilaj premye me kap vin la, antouka nap tann poun konnen kisa sa ye. Je reviens avec l'information paske mwen lagel konsa gen de moun ki di kisa Guerrier Henry vle di sa nap. Vwala, se yon fason pa bliye nou menm nou te gentan konfime w, nou te gentan di w gen gwo operasyon ki tap mennen, nou te di w ke lapolis se pa de gaz. Se pa de gaz la police pa bay mesye gang sa yo non selman mesye yo pran gaz la non nou menm aprann genyen ladan yo k mouri genyen ladan yo k mouri se pa menm kom si police ki tire yo se akoz yo pran gaz telman yo pran gaz ebyen nou tande gen anpil ladan yo ki mouri evidaman e bon nou avanse avek odio sa. Gade m jou byen pase. Popilasyon rive met afeksyon nan men l monchè. Ti kawotchou, ti gazole, ti kokorat. Non. Ou tande? Sa vle di se manchèt k ap pase atè an la. Ou konprann? Ou rele. A. Vwala. Wi, an nou avanse, an nou avanse, an nou avanse. Lanoul, an nou avanse. Pi talè, videyo sa n ap gade la, m pral fè nou gad, m pral fè nou tande l, kisa k ap di nan kad dosye sa. Wi, frè pa m. Ewi Diminukov ap di dapre dènye eleman defòmasyon ki rive jwenn nou gen moun nan vilaj ki arive pran bal gen moun egalman ki mouri nan kad nou konnen gen moun ki asmatik anndan tou bon pa fòseman mesye ki asmatik mesye a pa fòseman moun ki ame. Non, men dapre dènye eleman enfòmasyon ke nou verifye, gen moun nan vilaj ki deja mouri e gen moun tou gen lòt ki pran bal pa rapò avèk kantite lapli katouch e pli de bal e cha li menm li ap jisteman vide anndan an ebyen deja genyen de moun ki atenn de pwojektil an atandan ke nou envestige sou dosye Izo a pou n ka pwofime si wi si non a san pou san Izo li menm li ta pran bal men sepandan. E nou konnen mesye sa yo gen strateji yo toujou ap kase fèy kouza yo toujou ap sere e sa ka rive eben sa ou kapab wè sa rive mesye yo menm yo kase fèy kouza yo sere sa men jiska prezan dimi e nan moman nap pale la eben cha blende yo ki sèmante yo pap fon pa cha blende yo deside eben yo rete devan yap mete plezi se de enfòmasyon verifye se sa ki sot verifye la nan moman nap pale la donk se pa. Wi pandan se tan gen règ mwen menm nou pèdi la nou nou pral reprann nan kèlke segond vwala efektivman efektivman gen yon ekstrè videyo ke m pral pase pou nou la men wi la nou an nou avanse lepre sa n ap pran videyo a. Wi dimi jan ke m sot di la bon malezman son an te koupe e nou kapab di jiska prezan dimi sitiyasyon l trè kawotik e sitiyasyon l non sèlman kawotik onivo vilaj de dye men gen egalman moun kafou vèy la k ap òganize yon mouvman bwa kale pou yo ta eseye atake onivo onivo ka onivo zòn sa ki se letan ke pou m vin avèk non zòn nan pou nou karidad dizon karidad onivo avni frichar kote ke mesye tilapli yo menm yo vin enstale yo vin eseye kontratake moun k ap fè men gon batay la lapolis prezan dimi anpil polisye debake anlè a gen cha blende k debake k ap ede fon fason pou ta pran mesye yo kot zòn yo deja rekipere a pou ta mete yo nan ho. Popilasyon an yo menm yo akonpanye lapolis anpare de moun kafou fèy e sanzoubliye plizyè lòt enstans ki yo menm e nan popilasyon plizyè lòt sektè ki yo menm e vote pou ke mouvman sa li kapab e kontinye pou kapab mete fen nan rèy bandi yo nan peyi dayiti yn fwa pou tout pou laverite pou listwa donk ankò yn fwa e mouvman sa di mi. Jiska prezan nou wè o nivo menm o nivo zòn Meyòt nan wè w nap pale la zòn Meyòt o nivo Petyonvil genyen mesye ti makak donk ki sanse la tap tire men popilasyon an sanse kanpe kont kanpe ap kontre kare yo men jiska prezan nou wè menm mouvman sa a kote ke yo ta pral menm arive touye yon pitit ti makak yon pitit ansyen chèf gang ti makak ebyen ki se Milot ensi koni ebyen nou wè la yo touye ti makak yo menm pitit li yo touye. Men nou wè Ariel Henry menm se kleren l lap bwè, Ariel Henry se gwòg li lap bwè, se ti bwa kochon l lap bwè, sa pa enterese l, li pa gen anyen, eske pote api bay lapolis la nou wè li pa twite, li pa pale kont sa kap fèt la, men ankò yn fwa Ariel Henry kap bwè ti vyann bandi li, sa pa konsène l, men ankò yn fwa mouvman an ap kontinye. Sou tout eta lite entènasyonal la, kote ke nou wè, nou aprann la Jimmy, o nivo vil Tigwav, gen yon anviwon yon kenzèn jenn gason ki debake nan vil Tigwav, yo pran mòn pou yo, ebyen kote ke te gen anviwon 10 moto ki pote mesye yo moute, e mesye yo pran mòn pou yo, men nap nap voye mesaj moun Lepal, moun Alèg, e dekrete la vijilans, e eseye trè vijilan pa rapò a ban dè bandi ki ta soti nan Pòtoprens, kap eseye ebyen chache pran wout mòn pou yo donk mezanmi se tou dan tout lè seksyon komin dan tout lè seksyon kominal ke fòk popilasyon ret veye abitan yo ret veye pou bandi pa debake sou nou ebyen lè nou pran yo nou konnen peyizan yo menm yo gen bout manchèt yo yo gen bout baton yo gen bout pikwa yo gen bout houyo yo gen bout sèlpèt yo ebyen yo kapab koresponn avèk yo. Kontwole, kontwole, ebyen pou ke mesye yo menm yo pa chape pou yo vre al mawon andeyò, al mawon anba jaden, pran pòz, ebyen se se fanmi yo y al wè. Donk, nou konnen de lotr kote nan kot sid la, gen komisè Muscadin k ap fè yon travay serye, k ap veye, men Dimy nou aprann tou gen sou lanmè a, gen anpil nan mesye yo, nou konnen anpil nan mesye sa yo gen ki soti, anpil ladan yo soti Jeremi, gen tou se Jeremi y al met pwen sou yo. Y al mete e rezon sou yo. Ebyen nou aprann tou sou lanmè a, gen anpil ladan yo k pase sou lanmè, k ap eseye chape pou yo pral Jeremi. Donk m panse ke fòk lamarin ayisyèn kontinye fè plis vijilans pou kapab veye, entèsepte mesye yo paske nan mouvman sa ki deklannche la, mouvman Bwa Kale sa ki deklannche nan Pòtoprens lan la, anpil bandi ap eseye chape poul yo, sa k ap pran Pòtoprens, sa k ap eseye ale an Repiblik Dominikèn, sa k ap eseye menm moun Lagonav tou, fòk nou fè trèzatansyon, sa vle di Dimi. Kote yo pa jwenn kote pasaj pasaj terès pou yo pase yo yap eseye pran lanmè pou kapab eseye chape poul yo pa rapò avèk mouvman sa ki deklannche la Dimi. Wi efektivman e jan nou dil se kanmenm trè serye se kanmenm trè serye nou diw se plizyè se kanmenm plizyè moun ke nou kapab fè konfyans medam mesye ki lanse Twit sa ki fè konnen ke Izo, ebyen nan menm kad operasyon lapolis t ap mennen an enpe pito an, ebyen sa vle di ke misye ta pran plizyè bal, epi gen kèk lòt moun ki anonse nou ke ta sanble ta gen snaypè, ok, snaypè yo, e bon se si e sèten, e bon mwen menm, n ap di ann prudan, an nou prudan, pou rezon, se paske se pa premye fwa. Se pa premye fwa yo anonse yo anonse w ke Izo te pran bal, Izo si, Izo sa ok, se pa premye fwa. Men sèt fwa si medam mesye, teknikman m panse ke nou plis swaf, nou swaf pou endividi sa ta mouri. E si l ap tande nou la nou di l tout pèp ayisyen swaf li menm, li lè li tan pou vòlè sa tonbe. E m panse si sa ta fèt, m panse nou t ap kontan anpil, nou t ap tande odyo an. Gen de dominiken ki enfiltre nou menm ayisyen ebyen la se yon polisye dominiken misye avèk tout inifòm ni m pap di se m pap di se yon ajan doub non paske li idantifye l ou gentan wè kiyès li ye ebyen polisye sa li menm medam mesye san pou m pa di plis tande ki mesaj li voye ban nou pèp ayisyen etanke yon ayisyen ki an repiblik dominikèn ki nan lapolis lan. Medam mesye an nou tande sa donk jan nou dil se trè enpòtan se tout moun ki kanpe avèk lapolis lan avèk lame dayiti avèk pèp la nan kesyon ensekirite an la jan nou dil ase se tase nou bouke medam mesye ban nou evite ou tande ekstrè sa nou espere ke pou izo ta tou mouri menm jan ak lòt bandi parèy li yo wala medam mesye nou pati pou la alenstan menm tande sa. M pa ka pase pou m pa salye chak grenn Ayisyen, Ayisyèn ki chwazi kolabore ansanm avèk nou nan jan travay sa k ap mache la nan Ayiti. Jan de travay sa k ap mache an Ayiti, zanmi m, frè m yo, Gade, kenbe la. M vin di nou kenbe la. Gen rezilta dèyè sa ke nou ap fè la a. Pa gen jwèt nan sa. Kòman nou ye? Mwen espere nou anfòm. M espere nou tout trè byen. M espere pouvwa Lesentespri Bondye ap voye dè zanj, dè sòlda, dè zakanj, dè cheriben pou l kapab kouvri Ayiti, kouvri nou. O non de Jezi pou nou kontinye avèk travay la. Gade, ou wè travay nap fè la a? Si nou kenbe konsa, nèg a vès yo se mwen kap vin ède nou wi. Pa wè Rango a pou nou di ke se Sendomeng kap vin okipe nou. Men non. Pa met sa nan tèt nou. Mwen rele Ayisyen. Ok. Mwen rele ayisyen e kenbe la nèg a vès yo map ede nou kenbe yo nou son chèf nasyonal entènasyonal se pa sendomeng kap voyem se pa ayiti kap relem men se mwen kap voye tèt mwen paske m se ayisyen mwen se ayisyen. Ok vwala donk frè pam nap diw ke mèsi pou konsèy la men dominiken pap met pye yo an ayiti an frèm dominiken yo pap met pye yo anndan peyi an epi si wap fè aksyon an ou pa bezwen vin pale fèl sa w gen pou fè a si se esnaypè w ye wap vin touye kèk bandi pou nou vini men lè wap vini retire inifòm dominiken an sou ou frèm ayim konnen wap tande nou la retire inifòm nan. Nou konnen se san Dessalines nan kap koule nan venn nou, m pa konnen sa li an. Retire inifòm nan, PA se moman la ou byenvni. Ok. Paske e pa bliye nou di w ke medam mesye fò nou pridan kanmenm. Fò nou pridan pandan nap di nap bat bravo, men fòk nou ouvri zye nou. Donk zanmi, ou menm kote w ye an Repiblik Dominikèn, ou mèt ret la. Paske gen anpil nan mesye sa yo kap kache ki pral kouri vin Sendomeng. Lè w rive Sendomeng, ou mèt vide yo atè pou nou. E la nou, an nou avanse. Ebyen depi nou tap swiv konfrè lan ki li menm malgre li nan polis dominikèn ki li menm montre li trè atache avèk tè papa Desalin nan kote ke li bat bravo e se tout ayisyen atravè le mond ki kontan jowè malgre misye son polisye ki fè pati yon peyi etranj yon lòt peyi e yon peyi nou konnen a tou pri ayisyen pa dakò pou ke peyi sa ou ta menm nan. Fè atansyon avèk lè ajan doub. Retire inifòm sa pa gen pwoblèm vin pale avèk nou sa w gen pou fè a fè l ou pa kab vin avèk inifòm dominiken ou konprann vini nòmal pa gen pwoblèm pridan frè m pridan pridan pridan wi wi. Ebyen Jimmy nap pousuiv e nou kab di mouvman sa e Jimmy dapre anpil prediksyon dapre sa ki di e mouvman sa son mouvman. ki pa kanpe, ki kapab rive jiska mwa jen, mwa jiyè, e se yon mouvman la dapre anpil prediksyon kote ke ki gen pou pote ale plizyè gwo palto, se sa, se sa prediksyon e prediksyon yo bay. Donk, sa di medam mesye, gen. Ki mwad jen sa? Se an, se an, se se an mwad me nou ye la, mwad me an rive sou nou, se pou se pou avan mwad me an pou n fini ak bagay sa, o, se nan mwad jen nou pa fè mouvman. Se nan mwad juin frèm. Mesye sa yo ap gen moun kap gentan pot bal pou yo ap pote minisyon pou yo ap pote zam pou yo li pap bon pou popilasyon an se janl ye la pou popilasyon an tou pote boure frèm ou konprann. Alò di misye pa pou bandi yo non e pa de rès papye yap fin pran bandi yo anvan bandi a sa pat yo anvan aprè sa pou yo mache pran bandi a vès yo gwo pal yo gwo vòlè gwo asasen. e ki yo menm te kontribye nan kraze peyi a, se yon mouvman ki gen pou pase pran an plizyè ladan yo daprè sa prediksyon yo bay. M panse ke se si e sèten, nou menm nan, anpil nan nou ki nan dyaspora a k ap obsève, e mal ki gen anpil nostaljik ki ta renmen la pa ka la, e gen anpil nan dyaspora a ki ap manje dan paske si yo sou tèren an, si yo te la. Bout baton yo t ap nan men yo, wòch yo t ap nan men yo, vye manchèt yo t ap nan men yo. Alò fòk nou di tou, gras a Dye ann Ayiti pa gen pwoblèm manchèt. Sa k tounen manchèt la, nou genyen l. Nan peyizanri an, gen san. M panse ke pèp la, yo pa p gen pwoblèm manchèt, sa k rele vye boutèy, vye fèman, pa gen pwoblèm sa a. Pèp la li menm pandan se tan yap pousuiv ak mouvman, se si e sèten bandi yo minisyon yo gen nan men yo, minisyon an ap diminye e poukwa pa l gon lè pou l fini e lè sa w ap sezi w ap wè lyon an dan l rache, lè sa yo pral mache pran mesye yo avèk souflèt e se sak gen pou fèt la parapò yo fè yo fè e yo fè e bandi yo fè plis pase yon semèn yap gaspiye katouch, yap tire e w ap wè e se pwovoke yap pwovoke yo di mi. Fòk nou konprann, se pwovoke. Cha blinde Zòwòt devan vilaj la, se pwovoke y ap pwovoke mesye yo, ti rès minis yo gen nan men yo a. E yo bloke plizyè aks pou ke yo, aktyèlman machin pa ka antre, moto pa ka antre anndan vilaj, y ap kontwole. E menm gran ravin tou, yo bloke anwo, yo bloke anba. E sa k wè w ap wè, men se yon fon fason la yo oblije, yo wè y ap ret mouri nan twou yo, yo ap eseye fon fason wè si yo va soti tèt yo. Men sepandan, Lapolis jiskaprezan k ap fè bann gad, lapolis kanmenm ki ap byen konpòte l avèk popilasyon an e pou kapab jisteman abouti avèk rèy, abouti avèk fen e. Vwala, nou wè ke son lanyon la ap bay pwoblèm pou kounya la.